Bagay la e konsa l ye. Kwadèboukè, maten an la, li leve byen nòmal. Mwen menm mwen m pa gen pwoblèm non mwen menm. Joti David revolisyonè. Nou konnen m deja m pa bezyen pale. Ansyen chèf gang Baz 400 Mawozo. Bagay la te vin pa bon pou nou, ou konprann, nou te vin kite sa. Men ou te, men otrefwa nou te konn sa, sa k te mete nou ladann deja. Se te pwoblèm, se te mizè. Men lè nèg vin reflechi nan Matye 4, ki sa Bib la di? Bri bri sa nou tap tande a la sa son sipriz ou konprann kote nou tap batay nou tap goumen kote nèg 400 mawozo te kraze mache a plat ou konprann pat janm gen mache ti machann te tanmen relanmre ou konprann epi zouti david depoze pye la tè a epi tout tout tout ba ap mache nòmal. Ti machann yo al vann, sèlman lapolis reto sèl travay pou l fè prizon an byen pre komisarya a konsa mesye. Mesye e pa konsa pou moun ap pede pale avè nou non. Manti, e pa konsa. Jodi a nou gen 2 moun mouri santo. Yè, ta sanble gen lè nèg chen yo te ateri santo epi yo gen lè ta bral pran kanbiz. Kon nèg sa yo men e san manman yo ye. Yo gen lè ta bral pran kanbiz. Epi yon patnè t ap rele polis nan telefòn epi yo tou ouvè tèt li. Tou ouvè tèt. Men jan m wè misye kouche atè a l sanble yon ti malere. Mwen pa p fin man di l ti malere nèt pase e tou tè gen anpil ki tou tè ladan yo. Apre sa ankò e yè lapolis fann tèt yon sèten Dejinyo ki nan Micho ki se tou tè nan vòlè tè tou. Jodi a m ka fè nou santi kòman mache a t ap dewoule jodi a. Anpil moun tap evakye kwadèboukè jodia moun yo tap fè ti travay yo sa te fèm plèzi tou konprann. Mache pèpè ya. Konn sa e mache pèpè. Sa se mache pèpè ya. Nou di ti machann yo mèsi dèske yo konprann li ba nou love la. Dèske li ba nou love la. E nou pap janm sispann di yo mèsi paske e yo kap soufri a. Imajin nou, on kò gang ale epi l gen bon mache l ap souse l. M ta renmen mande kot la polis. Kò gang nan tou rete epi lap fè resèt. M konnen leta t fè resèt. Mwen m di Bondye mèsi mwen li retire m nan zak sal sa. Se yon gwo gras Bondye retire m nan zak sal sa ou konprann. Sa ke m ta renmen tout bandi yo pran konsyans. Pase nou te ka gen manman nou nan mache a, nou te ka gen frè nou, nou te ka gen sè nou nan mache a tou. Sa vle di gen kèk bagay fò nou met aksan sou yo mesye. Lamò san jou fò pran konsyans, ou konprann, e bòs ou ye, a ti kòb mache pral fè pou, a ti 5 dola, a ti 10 dola pral fè pou ou. Men nèg k ap di yo milyonè, yo 5 dola, 10 dola e. Lajan sa a mwen met fen ladan yo. M ap di nou yon bagay, n a di m manti. M poko janm konnen depi lè nèg yo te pran mache a. M poko janm konnen depi lè yo te pran mache a mwen m janm met pye nan mache a non. M konn voye ranfò, konnen chèf m te, m konn voye ranfò lè lapolis ap kraze moun da yo nan mache a. M konn voye ranfò, m konn mwen menm mwen m pa janm ale. Lè yo pral inogire vitelom gaspiyay lamò ti ze tout nèg sa yo ta prale mwen m pa ale menn ay m pa wè pou ki rezon yon ti malere kap fè 5 goud 10 goud wè sa m di w la pou se yo menm m pral pran sa lonje nan mwen wè gede bagay pa sanble m mwen chè ou konprann m ta pito mouri nan sa m ye a pa ret nan mache a m al fè resèt m ta pito mouri gen lamò gen gaspiyay gen ti ze tout nèg sa yo Parèt nan mache fè resèt mare machwè yo fè rans Bagay sa yo mesye sa yo pa pranje peyi menn Bon mwen mwen m ta renmen mwen menm Kòm mwen menm gen de bagay ki pa pou mwen kounye a Pase m sot nan m sot m sot nan mouvman goumen an M sot nan mouvman goumen an depi le 27 desanm Depi le 17 desanm ane pase Vini m vini m te tou pran reskonsablite chèf mwen Reskonsablite twazyèm chèf mwen an Reskonsablite twazyèm chèf mwen an m te tou pran l. Ou konprann? Apre sa le 20 desanm, bon m te vin premye chèf. Sa vle di gen kèk bagay ki pa t ap janm pou mwen ankò. Ou konprann? La mwen menm, mwen menm m pa konn depi kilè m moute moto non tèlman m te gen 13 machin. Gen bagay ki pa pou mwen. Mande mon fas kare biblik. Mande mon fas kare ou konprann la pawòl kòman ou jere yon peyi. Sa ka rive m te gen dwa ap fè tout zak sal nan peyi a e. Men gon jou m pran konsyans menm jan a David nan som 51 vèsè 3. Sa vle di nou ret la depi granmoun nou fè nou ni k voye nou lekòl al aprann nou manje ti pa nou. Ou konprann? Al aprann nou manje yon seri de lòt bagay. Èske wè sa m di nou an? Benediksyon pou moun ki tal nan gwo lekòl, bon lekòl yo, benediksyon pou moun ki gen paran yo, ki konn sa yo rele mizerab. Nou pa ka fon bagay nan pale moun mal. Ou pa wè sa m fè? M reziye m mouri m mouri, m viv m viv. E konsa l ye. Ou pa ka pè mouri epi, ou konprann? Ou pa ka pè mouri epi pou bezwen jere peyi, non. Nèg yo pran peyi a pandan yon mwa, y ap tòtire l, peze kou moun, touye moun, pran mache moun, kidnape moun. O, sa k pase? Pandan se tan mwen menm mwen m ka fè opoze, m fè opoze. Gen moun ap di wi, wi m te vòlè, yon gwo vòlè m te ye. M kite vòlè mwen menm, m kite l. Pandan w ap di m vòlè, konbe, di m, di m, konbe mari moun ki nan men w? Pandan w ap di m vòlè, ou menm leswa, konbe fwa w lave pye w tou? An sekrè w ap fè l, mwen m t ap fè l piblik, m kite l piblik. Konprann? M tap fèl e konsa l ye menn. Sa vle di lè w pa fè sa w fè sa. Alò ou wè la ou gon nèg nan men w ki pat menm ba w valè menm non. W ap moute anba pòs yon revolisyonè pou w ap voye tenten. Epi chak jou ap fè w desepsyon wi. Men jere jere bout bwat nan jou w la, men mwen menm devan Bondye, e devan lòm m kondane, men devan Bondye m lib. Paske se sa l di, Venez a mwa vou tous. Nan Matye 28, ou wè sa m di w la, nan Matye 11, 28. E sa l di, nan Revelasyon 22, vèsè 11, e sa l di, kite vòlè, Nan exode 20 l di kite vole men sim kitel poukisa wap pran chay pam nan met sou dow ou pa konn sa lè w wè yon moun kite yon bagay pandan moun nan kite bagay la epi ou menm sa w fè wap pale l mal de sa lap di l te fè e chay pa moun non pran met sou dow wap vin pi mal ke jan w ye a si w te gen 3 ti bokit ròs sou dow Bon nou menm pèp ayisyen m pap ba nou manti chak nou chak gon ti bokit ròch sou do nou chak gon chay nap pote chak moun gon grenn zanno nan zòrèy yo kounya wap gade ti David ki son ewo devan Bondye la nan moman la epi ou menm pou nou jwenn mwayen nap pale ti David mal ou wè m pa vòlè ankò menn m pa vòlè ankò ou menm sa w ye kounya an m dim dim sa w ye. Lè map di w m pa vòlò a, e pa vòlè m, e pa sove m te sove kite baz mwen non. M kite 4 bout 9 filimèt anba kabann mwen men ni yon yon, m kite l pou yon yon men. Èske w konprann? M kite 13 machin pou, m nan men m ta la yon machin. Non. Map vin plede pou peyi m, m ala demen. 700 mil dola m pran m fon ti dezache m separe l ba pèp. M fon ti dezache m separe l ba pèp. Sa m ap di yo nou pa konnen yo. Eske nou konnen sa m ap di yo? Jamè! Kon yon te al aprann yo pou nou konnen yo. M ap plede pou kwa dè bouke. k ap pase mizè, m ap plede pou grantye k ap pase mizè, m ap plede pou plizyè, pou plizyè ti zòn 400 mawozo ki bè an kaptif la peze kou yo mwen m pa pè di l non mwen menm, se mwen ki di l wi, m ap fè peyi wi mwen menm. Sak pa vle a anbake. Ap di gen moun kap di m pa ka al Ayiti. Ki bo? Fè nen pot nèg 400 rele yon stasyon radyo pou l di m pa ka al Ayiti. E wè nan wè ti David nan pa konn sa yo rele ti David la. A yon fistibal selman. M ka poulop. M pa bezwen do pou m dagon 3 80 nan men m pa bezwen sa. So m gentan konn kle kle mounda yo nan menm. Map jere yo konsa. Ann jere peyi nou, pase peyi pa fèt nan goumen. M ta vle pou tout bandi pran konsyans menm jan avèm. Pase nou pat konn manyen lajan pasem. Nou pat konn woule bèl machin pasem. Nou pat konn gen bèl fanm pasem. Sa t genyen. Nou pat nan grangou pasem. Nou pa tap byen viv pasem. Sa t genyen. Sa vle di son dyab ki antre nan tèt nou menm pou nou manje Ayiti. Aybo ou pèn tanmen manje chak jou nap bwè san. Lè yon ti yon moun konbe kòb nou jwenn sou li? Yon dola. Pa gen moun kal ti yon moun pou yon lajan lajan sa ou manje l byen non. Ou pap janm ka manje l byen. Wap manjel ou pap wè pandanl nan menw pap janm fè yon byen avèl wap fè byen avèl lè w grangou wap vann byen an byen rapid gen yon pakèt vye zam nan menl yon pakèt vye bout fè san papye ap fè w mwen menm li te nan menm tou kiyès ki te gen pi gwo zam nan men yo pasem la ayiti ay mwen m te manyen tout e premye chèf m te ye tout zam sa yo e anba tèt mwen yo konn ye bon m kite yo menn nou pa yon manman mesye. Fòn chaje gen pou konprann gen bagay fò nou gen konsyans de yo menn. Fò nou gen konsyans de yo menn. Bon menm pandan se tan nap nap pran pòz e towo nou ye towo nou ye kite bon kite wè pèp ayisyen ta fèm kado ayiti. Pandan 3 jou m tiye nou tout nèt si nou pa vle poze pandan yon sèl grenn jou. Eske nou pa gen towo parèy nou t pou goumen avè nou. Paske la polis pa konn sa yo rele kat kat pre kadino sa t gen tap met bon pre nan mounda nèg yo epi avanse sou nou bon bal cho epa bay kanpe nan blende non mete pye atè menm kouman avè nou mete pye yo atè menm kouman avè nou met bon pye atè bon bal wi men epa ti bagay piti non men non nou pa bezwen sa paske nou ka itil peyi a demen si Dieu vle jèn timoun nou ye yo bezwen nou. Wan si gon lòt peyi ap vin atake nou e nou menm ki pou met tèt nou ansanm lè pa kap manje lòt ankò chak jou menn nou tiye moun menn vitelòm lamò san jou gaspiyay ou menn sa m di w la tout ou menn tout nèg anba lavil yo menn chak jou nèg sa ap tiye moun menn mesye anvan m rive sou nou nou menm nèg anba lavil anvan m rive sou moun nèg kanaran yo mesye m Map rive sou nou, nèg kanaran yo kap vòlò tè yo, map rive sou nou mesye. Map rive sou nou wi, men map fin lave 400 anvan. E si lapolis pa vle lave 400, dcpj pa vle lave 400, e m daya 400 kanpe pandan 3 mwa ankò la, bon map oblije ponte 65 mal kraze tout nèt, e konsa lè depi yo pa poze. Paske, m pa di nou grenn bagay, Bon m ta al a 2 dwèt mwen nan 400 pou wè m ta pral a 2 dwèt mwen m dezame youn kap dòmi m tiye tout tiye plizyè grenn tiye sa pran zam tiye sa konsa l ye menn fòk w konn anndan pou w antre anndan lapolis pap janm ba w ba w gabèl pou w al antre anndan konsa ayè gen nan tenten yo t gen dyab fòk gen gwo dyab nan kò w tou pou w antre e fòk gen fil lari a tou pou w antre ap gad reyaksyon lapolis si yo ale Yo pa ka frape. M rele yo, m ba yo pre a epi m fè al manje yo. Fèt se yo bezwen fete, mwen k ap di l. E grenn nan moun da k ap di li. Pa gen nèg ki ka fè m yon mèd. Ti maji, abiye kochon, abiye kabrit, abiye bèf, vale tout. Wap gaspiye kabrit. Nèg sa yo, m ap rele yo gas gas lanmò, gaspiye kabrit e. Pe de fè pran vye mouton, fè kaka. Kiyès? Ti David. Ti maji nou ka rive sou mwen mesye. Talè m pa voye zanj mwen frape men nan figi nou m fout tiye nou anvan lè nou men fòk nou pale menm fò lapolis pran nou nou fout kraze peyi a avèk yon lòt ensanse t kanpe nan tèt nou kap di nou kraze brize wè si n pa kite peyi anpè m ret pou tiye nou bann vòlè e mwen t di li a di map poze la map byen manje map byen bwè. Map byen manje map byen bwè. Wè depi wè nou tonbe nan. Wè wè map fin bay manman nou. Map fè wè depi nou pa poze map fin bay manman nou ale tranje. Lèm fin bay manman nou epi mwen met pye matè sou sol la. M devore nou. Fè nou kite sou moun. E fò peyi a dous. Fò peyi a dous. E mwen t fout di li. Yo te achte yon bann kaka zam epi y ap fè rans bagay sa yo. Y ap negosye avè ti ameriken tou grangou epi m renmen yon nèg ki Mesye nèf mwen plen mwen menm. Bon nou konn nèf mwen plen mwen chè. A yon nèg ki te konn manje tout sa l vle. E pa manje te enpòtan nan matyè 4. Jezi Kris te de nòs a bagay sa yo. A li lè li tan pou levanjil la preche boule nan boule. Li lè li tan pou l preche boule nan zòrèy nou. Kont. Bon travay map mennen ak nou isi. Map fè n respekte moun. E kwa epa se pa yon peyi. E CPJ te rele m la l te lave dosye m la epi l te di men an ale nou nèboule m. Te fann moun da nou. M tap mete yo kanpe jis anlè pon miray epi mwen m tap desann nan moun da nou. Eklate m tap eklate nou. Bann di sou moun. Tande 400. Kyes ki ka kanpe devan m. Nan 400 sa m tande a. Nye bon m telman manyen nou tonè boule m nap sou. E m bal pran nou jis logay. Nap kouri m bal pran nou logay. Chak jou m soti m touye yon 15 moun. Chak jou m soti m touye yon 10 moun. Chak anbe kounye a la. Nan bay ki an bay yo e la. Polis kwa de bouke yo la tan map manyen nou pase yo gita yo klou a pete. Pou dwa pèp pou dja libète l fò l tiye moun tou wi. Pa gen rans non. E ti David kap, e zo ti David kap pale. Mwen ma fè bay m tande 400 mawozo sa a fout enpeche machin sendomeng pase. Fouye pran 3 dola, 4 dola. E ladan m te ye. Men mwen ma si sa mwen m. Nèg yo fè twòp. Twòp bagay. Bondye rele m. Jan l di m bay mesaj la m ap bay li konsa. Mankan m tchanpan m bay fout pè nèg. Tout moun kap diw m chiton kote map pale yo sak fèm chiton kote map pale pase gen kle bounda yo nan menm gen bagay la m lage la epou len tire lòt anba m wè la polis se tenten ap fè lòt semèn nan map lage l ti malere yo jou map la jou map ouvè kay a map di nou ret lakay mwen pase gen anpil gèt bal fèt anba lavil menm menm anba lavil bay yo bal pete tou ayè mwen t ayè mwen t pale ayè depi m pale mwen mwen m fin pale mwen m pa konn nan ran sa moun nan mwen menm. Pede fè kidnapin ap pede fè kidnapin bagay. Bay tout bay sa yo men. Ou wè sa m di w la. Mesye m ta vle nou pran konsyans tande. Pran konsyans pran konsyans pou nou lese peyi a mache.